Bon kòm se pou leta lap travay se k pou dcpj tap travay se leta k voye l pou tiye sou moun zòn nan et leta pa konn anyen de zòn nan eko pa konn anyen de zòn nan tou tout pwoblèm ki genyen nan zòn nan se eko kap kreye tout pwoblèm sa k genyen nan zòn nan la eko bon son endividi m konnen leta leta ame m pa konn eko nan ken kò lapolis nan eko toujou a gade l nan men l toujou a gwo zam nan men l. Bon mwen menm se sa kem t anvi di, bagay ke map di ankò jistis pou kòve, jistis pou kòve, jistis pou konvèsyon sitwayen, ankenn seksèl pèp ki pa janm nan bloke lari, menm lè sa pa bon pou nou nou reziste anba tout sa ki mal yo, sa vle di nou toujou la, nou kenbe fèm, nou pa janm al plenyen nan mouda leta, nou kenbe, sa vle di yon fason nou menm nou oblije mande jistis, Depi pèp la gen manchèt nou gen ras nou la. Pèp pa nou nou pa gen pwoblèm ak moun. Men gen moun ki panse ke nou gen pwoblèm avèk yo. Fè ke gen eko ki kreye yon divizyon antre nou menm Kanaran 2. E kòm Dadou paske li menm li rete nan 3, li vle kreye yon divizyon. Men nou pa konn pou ki rezon divizyon sa l ap kreye a. Fè ke eko depi l wè yon moun pase bò lopital Madan Mateli ke li menm li chwazi fizye l. Imedyatman ke ou sòti nan de li chwazi fizye w men ou pa gon rezon ke li menm lap fizye moun yè misye parèt li fizye blan bon non misye ki se wilkens monchè pa gen moun ki ka di w pou ki rezon l fizye l misye se yon kòb lap sot dèyè pou l kapab fè yon pewòl pou Marc André paske misye ap travay avèk Marc André. Fè ke nou sèlman on zo e ke vire devan misye, yo fije misye. Kisa Eko a ye? Monchè misye se toutè lapolis. Misye se toutè lapolis. Misye pa chèf. Men misye, bon, on bandi. Men n toujou wè, n toujou wè misye ak gwo galil nan men l, li pa chèf, e zam sa k nan men l lan kote l jwenn yo? Bon, sa ke lapolis ki ba li li pou l fè sa l ap fè a. Lapolis ki ba li pou l fè sa l ap fè a. Pase misye pa lapolis. Men misye tout sa tankou la depi yon moun nan zòn depi wè li menm li pa renmen fanm tèt ou li tirew avèk dra sou non lapolis men misye pa lapolis li se toutè lapolis. Eske misye se li menm kap jere e kanaranpwa a? Bon Nou pa rekonèt misye kòm moun kap jere kanaranpwa li vin jwenn tout lidè nan zòn nan Nou pa rekonèt misye kòm moun kap jere zòn nan sèke misye just Bon m pa ka di w kisa, si son elan li bezwen pran m pa ka di w sa li bezwen, se yon chèf li bezwen pran, si son grad men m se sèlman pou li menm li ka montre grad pa l lan li sèlman ap tiye moun. Men èske se yon pwoblèm ki te genyen e ki fè li rive fè sa? Non, pa gen moun ki gen pwoblèm ak misye pase kote nou ye la ki pwoblèm nou pral gen avè l? Bon majorite moun li tiye yo. E pa moun li menm m ta di w li menm rekonèt. Li ka rekonèt yo de vizaj. Ou ta mande l non yo, li pa ka ba w non an. Men nou pa pè pou sekirite nou paske gen moun ki di ke eko sa li ta voye di ke l ap rive sou nou. Bon, li toujou di sa. Rive sou nou, nou menm nou pa gen moun ki pou rive sou li nou menm. Sa nou gen, sa nou ka fè. E si w gade byen w ap wè tout moun nan zòn nan oblije fèmen. Tout moun nan zòn nan oblije fèmen. Pa gen anyen k ap fèt paske Tout moun preske nan maron paske sil diw lap rive sou ou li se kite la polis si lap vini lap vini avèk vakòp li e la polis lap make pa gen moun ki ka goumen kont la polis sa vle di a tout moun oblije rete moun ki ka sere yo sere men kòman nou konprann sak rive a bon jiska prezan nou poko ka konprann ni misye li menm kap fizye moun nan ki ka bay yon definisyon sou sa lap fè a men kisa nou bezwen nan zòn nan bon sèke nou menm nou bezwen pou la polis pran sa an chaj sèke. Kòm eko la, eko konn mache ansanm avèk yo. Ou konprann? Sa vle di a, li menm pou yo konn sa y ap fè. Sa se yo menm ki ka mete yon lòd nan sa k ap fèt lan. Pou yo sispann fizye moun. Eko a e vrè non l? Eko a, non. Bon, m pa ka di w si l vrè non l a, si l pa vrè non l. Men se non sa nou menm nou konnen. Eko. tiye pitit moun. Bon avan yè la misye rive bò lopital madan Mateli an gen li parèt sou plizyè jèn gason kap jwe domino pandan rive l jwenn jèn gason ap jwe domino li di tout moun kouche bon pèsonèj la pèsonèj nan di moun sa paka devan lakay la tout moun kouche tout rezon m oblije kouche li parèt poutèt pèsonèj nan pa kouche l fize pèsonèj lan dezyèm bagay ankò ke l fè lòtbò a ankò li gen On jèn gason ki nan kont avèk mennaj li. Pandan l nan kont a mennaj li, demwazèl lan tire on wòch. Paske l manke pran misye sèlman, misye just rale zam ni, li fizye jèn gason an paske li di konsa se ou menm ki koz demwazèl lan te tire wòch la. Avidè misye se sa l mache fè menm. Avidè imedyatman ke l pa renmen fòm tèt ou, li fizye ou. Paske li menm li se chèf, li gen inifòm, li gen tout kalite bagay ke l fizye ou. E pa gen on moun tou ki te ka kanpe anfas li tou pou w ta di l sa l ap fè a ke l pa bon. Gen moun li konn abitye arete. Yo anpil chofè moto. Misye fizi anpil chofè moto. Ok mèsi. Dakò.